Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. Nous sommes le 6 avril 2023. Nous comptons avec vous. Euh, très bon jeudi en notre compagnie et très bonne journée également. Eh bien, Nabdou pour capable toujours garder Chanel Rémé bilan. Chanel cap information 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Alors c'est parti. Vite l'homme était en mode pause. Meyòt se youn nan zòn ki nan obsesyon mesye Vitelòm yo. Pa bliye, nan kestyon zòn k ap reziste, enben Meyòt se youn nan zòn de rezistans. Poukwa pa premyè menm o nivo de Petyonvil ki di ke ebyen yo pap bese lè bra fas ak bandi. Ebyen Vitelòm, lè m di Vitelòm te an mòd poz la, n ap raple byen ke semèn ki sot pase yo la a Vitelòm fè 3 jou l ap fete. 3 jou l ap fete, se pou m di nou wi, pou nou wè konplisite mechan yo. Lapolis ta anvi tire kout bal sou Vitelòm. Men, ou te wè de twa cha ki kanpe devan an, ou ta menm mande tèt ou pou di èske se pa sekirite y ap bay Vitelòm. Gen yon seri de nèg ki nan lapolis la, nèg sa yo, yo santi yo revòlte, yo santi yo pa kapab ankò paske yo ta sèlman bezwen yon bon feu vert pou di ke Ebyen batay kont gang nan li kòmanse men elas! Olye pou yo ba w fe vè pou al batay ak gang, yo prefere mete w nan yon kafou pou w ap siveye gang. Hahaha! Gade sa k Ayiti a mesye! Mwen menm m ap swiv bagay yo de prè e m konprann yo mwen menm avèk zanmi m Frèch nou konprann yo anpil. Sa vle di sa k ap pase la yo kounya vin gon bagay ki pi gran pase nou. Si gen yon moun nan kay la kap fè dezòd, e pa bliye manman an di konsa ansanm avèk papa a, pa touche l. Kounye a, kòm timoun sa a yo oblije ap bere l nan kay la, ebyen tout moun oblije tchwe je sou li e timoun sa a li menm ki sispèk ke paran yo ap bere l, ebyen l kòmanse fè lòbèy nèt. Kounya lè lap fè lòbèy konsa moun ap plenyen moun ki nan kay la ta anvi bal 2 pataswèl men outre ke paran yo ap bere timoun sa yap dòlotel men Gran paran li ki aletranje tou ap di mezanmi atansyon wi m gon ti prens nan kay la wi, m gon ti prensès nan kay la wi piga n touche l. Men sa k ap pase jounen jodi a. Bandi yo konprann atitid kominote entènasyonal la. E a chak fwa m ap fè emisyon m anvi di ke eske entènasyonal la pa konplis. Paske lè w gon leta ki pretann ke l ap batay kont bandi, leta a pa ka batay kont bandi tout bon vre. M te gen chans gade yon videyo sou yon gwoup mwen ye, videyo sa a li pa anpil se yon videyo ki kapab dire yon minit. Pèp ayisyen men sa pou n konprann, mwen m pa mande pou Etazini vin ede m, mwen pa mande pou Kanada vin ede m men gon bagay pou n konprann si yon fanm nan difikilte, fanm sa li yon bèl fanm, Li pa oblije gon nèg ki kanpe pou nèg sa di se mwen k maril. Se mwen k ka rezoud pwoblèm ni, se mwen k ap ba l manje maten, midi e swa. E poutan nèg sa li pa sou fanm sa vre. Son nèg ki pa janm kouche fanm nan yon fwa, konprann byen sa m ap di nou an m vle nou konprann pèp ayisyen. Lè m ap plenyen pou m di ke ekoute kominote entènasyonal la m pa konprann atitid li gen anpil moun ki di. RL, Kominote entènasyonal la pap vin ede w. Se vre, mwen pa bezwen èd yo. Yo pap vin ede nou e nou pa bezwen yo vin ede nou. Men sa k genyen an, yo gen dwa pa ede nou, men m pa vle ke se yo menm k ap anpire l. Tande byen! Ayiti fè zam. Pou nou wè nivo mechanste moun yo wi. Men mezanmi! Si gon reyalite fò m di l. Menm lè m pa ka ale Etazini, menm lè m pa ka ale Kanada, men omwen, si m ap preche labòn nouvèl, mwen rankontre avèk yon moun ki avèk yon rad disèt mòso sou li, epi moun sa a di m bonjou, omwen m ka di l bonjou, m di Jezi renmen w. Konprann byen sa m ap di nou an wi mezanmi. Si m gen yon mikwo nan men m, gen yon reyalite ki parèt palpab devan je nou, ò gen anpil moun k ap kache reyalite a, Men non menm si nou amiko mezanmi fòk nou di reyalite a jan l ye a. Nou pa bezwen se vre, yo pap ede nou se vre men kounya la fòk yo kite nou jere emoraji a. Fòk yo kite nou peze klou a apse a pou l kapab pete. Kounya men sa pou nou konprann. Nou pa fè bal, nou pa fè zam. Ameriken vini la, kòm li te gen entansyon ede, li lage de twa foto la, nèg sa yo l bezwen yo, Vitelòm, Lanmò San Jou, Gaspiyay, o men kòb li mete deyò pou tèt moun sa yo. Kote afich sa? Kote bagay sa pase? Kote l pase? Depi lè yo te fè sa m te di ke se nan betiz y ap pase non. Mwen m gen yon grenn lojik lakay mwen, a chak fwa. Gen yon sitiyasyon ki dejenere, nèg yo gen yon anons y ap fè swa nan konsèy sekirite loni, yo gen de twa moun la k ap reyini, epi ba w yo fè yon anons. Ki sa anons la ye? Se yon ti piki kalman. Yo toujou gen yon ti piki kalman y ap bay. Mwen menm sèt istwa de Vitelòm, Lanmò San Jou, ee, kòman ti tonton vilaj la rele ankò, Izo, lòt, mwen menm se pa sa yo ki pwoblèm mwen. Mwen gen yon pwoblèm si nou vle jere pou nou jere an amon e an aval men gen yon nan paramèt sa yo o mwen fòk kominote entènasyonal la di oubyen montre volonte l pou l ede nan sans sa. Konprann byen. Paske, si zam ap sòti Lafrans, mezanmi, si zam ap sòti Etazini, si zam ap sòti Kanada, men omwen yo kapab koupe koulwa zam sa yo. Kounye a, ki sa pou w di tèt ou? Kiyès Ayisyen ki kapab pèmèt li, li pran yon malèt, li mete yon, m pa konnen, yon zam ladann, epi l monte avyon l al Etazini? Kiyès Ayisyen ki ka fè sa souple? Men, si w ap sòti Etazini, ou ka riske pote nenpòt san zam. Si w ap sòti Kanada, ou ka riske pote nenpòt san zam. Ban m fè nou fon ti tande deklarasyon Wayòm Bondye aba Satan pou yon fwa e n a va konprann reyalite a. Jounen jodi a nèg yo pa bezwen ap plenyen, nou konprann jwèt la. Nou tèlman konprann jwèt la Kanada ap fè nou pè, nou tèlman konprann jwèt la Lafrans ap fè nou pè, nou tèlman konprann jwèt la Estadosunni yo ap fè nou pè, paske nou pa gen nou pa gen yon lòt alye pou nou di Ameriken men ki kote n soti men ki kote n vle ale. N ap di oksidan Li kraze peyi m nan. Jounen jodi a jèn medam nou yo menm manje yo paka manje m pa vle repale w pou n ta peye lekòl pou yo e chè yo oblije ap vann anndan geto yo. N ap di nèg yo eske renmen yo te renmen nou apre 2004 ki mete nou la. Eske renmen nèg yo te renmen nou aprè 2004 on ti sak di ap vann mil konbyen dola la epi tou nou wè oksidan anlè la vèk avyon m tande lap vin detekte kote chimè yo ye sak chimè a kilès ki chimè a premye chimè a e pisans lan dezyèm chimè a e premye lèzetazini kanada lafrans twa chimè twa tèt sèpan k parèt tèt yo nan dènye tan kote lèzetazini ki fè map viv nan eta sa. Gad yon lopital nou gen la ak bò kote nou. Gade fatra k ladan l. Epi tou oksidan an di m nou konsa l ap prepare avyon pou l vin gade kot metal yo ye. Ameriken konnen kot metal yo ye. Ameriken konnen kilès ki debake ak metal yo la. Sa vle di w nèg yo te di nou, sa gen. Nèg yo te di nou y ap ame nou, y ap ba nou zam pou nou retounen touye lòt. Nap di la polis. Nap di la polis. Pa okipe neg ki met kostim andan peyi a kap voye nou vin tire sou pep an kou chimè. Malerez malerez yo. Nou menm nou gen respe pou la polis. Nou gen respe pou la polis antan ke yon enstitisyon. Men epa amerik epa neg leta yo. Epa la polis kap siyen akò poum byen viv. Se yon sistèm leta k siyen akò pou m byen viv. Lapolis nou pa gen pwoblèm a lapolis. E poutèt sa n ap di yo pa kite nèg ak kòl yo mete yo devan. Lè w wè nèg yo te di nou konsa y ap ba nou zam se pou lapolis tire sou mwen pou m tire sou lapolis tank y ap detwi nou apre sa oksidan ap antre vin vòlò lòm la. N ap di nèg yo dènye kontra apokalips la bout. E n ap di Ameriken nou se yon pèp ki souvren, nou se yon pèp ki t al ede l goumen nan lakoloni pa l la, nou te fè l pran lòt ti peyi. Ameriken sanwont kòm visye. Ameriken yon visye l ye. Ameriken pa dakò pou nèg nwè byen viv. Sa vle di w l met yon klin vòlò la ki fè nou pa ka manje. Madanm nou ap kite nou pou yon plat diri aktyèlman la. Aktyèlman la ou wè pò vant mwen nou menm. Afè nèg la ap vin di konsa lap moute avyon l anlè a. E pou avyon sa yo moute anlè a? Anlè a? Kote nèg ki gen bato yo? Kote nèg ki gen dwàn yo? Kot nèg petro yo? Moute nan loksidan an, moute anlè oksidan, moute kay pitit pitit ou yo wap jwenn depo zam, wap jwenn gwo kay kavèk gwo depo zam paske esklav yo pat ka vwayaje lontan. Nou pat konn vwayaje. Nou pat konn vwayaje, nou pa gen bato, nou pa gen bato nap bwote fatra antre la sot Lèzetazini ak Kanada la Frans. Kote nou jwenn kòb? Gade eta, gade eta yon tenis nan pye m. Kote nou ta jwenn kòb pou nou ta achte galil pou nou ta fonksyone? Ameriken ba nou galil, Kanada ba nou galil, la Frans ba nou M4, paske nou menm nou pa gen biwo M4 la pou nou konstwi M4. Wi a, sa vle di biwo nou gen an, se moutre timoun yo aprann fè a, be, se, de, e, ef, nou pa gen, nou pa gen zam. Sa vle di nap ti nèg yo, nap ti pisans lan. Dènye tan Apokalips 666 la, nasyon blak la pap pran l nan men n. Paske nou leve la, nou pa gen lekòl gratis, nou pa gen lopital gratis, nou pa gen anyen gratis isit, Ameriken di se li menm k ap okipe nou, se li k pou jere nou. Podyab ameriken nap di pisans la nou gen moun tèt nou nou ka fè sa nou vle nou ka rele gran chine nou ka rele la wousi antan ko pèps ki souvre ameriken pap okipe fanm nan li pap bal manje li enpeche l fè zanmi nap di pisans bèt la dènye tan n sou men nou e nap di tout ras sa farayan nan peyi a pèp la pase twòp mizè Pèp la soufri twòp anba men kòlon yo. Nou di tout blòdè nan geto yo, tout blòdè geto mann yo, tout blòdè k nan prizon yo ki poko lage yon jou yo gen pou yo lage, n ap di tout geto. Nèg yo te di apa men nou pou nou youn tiye lòt, sa vle di tiye frè parèy mwen an, tiye frè parèy mwen an, nou di non, sètase. Set ase! Twop esklav mouri la a. N ap di tout blòdè ki gen bak zam nan men yo, zam sa a la pou konstwi inivèsite, zam sa a la pou nou gen wout anlè, pou nou gen wout anba, zam sa a la pou n gen plizyè inivèsite nan chak depatman yo, pou n gen lopital nan chak depatman yo. Se pou tèt sa, Letènèl fè nèg yo al achte zam Lèzetazini, kote k pi sekrè. Menm lè w tap moute pral lèzetazini ou gen yon jilèt anga parèy ki wè l epi tou zam debake kankou lapli la nap di zam sa yo yo te mèt pran yo kankou yo di nou se tchat yo di nou sanble a lougawou yo di nou sanble a baka nou fout dakò men nou pap tiye frè parèy nou ankò zam apokalips an ewo ti makak Lòt yo, mete tèt nou ansanm, tout ghetto yo anmwe! Pou chak fwa sa nou pale kaka avèk pwisans lan, nou pale kaka avèk avèk ameriken, kanada, la frans kap ranse, kap vin met ti avyon anlè, kap vole, lap vin fè chimè, kot chimè yo, pitit, pitit kreyòl nou yo k chimè a, genlè se lezetazini k fè nou chimè, genlè kanada k fè nou bandi, genlè la frans Ki fè nou paka manje, nou oblije yo pot zam ba nou nan dènye tan an, men zam sa ti mesye yo m di nou sa ankò, si nou pa met zam nan pou pèp la, nèg yo ap vin detwi nou an parabòl. Si nou pa pran zam sa yo, nou vire yo pou pèp la, aprè yap pase sou nou, yo pral vin detwi nou len aprè lòt, aprè si rès la pou yo met sa a nan pye nou. N ap di sa, sètase! Tout esklav ki gen zam nan peyi a, zam sa e zam de liberasyon nou, se pote yo pote l ba nou pou nou ka delibere Ayiti anba men kolon yo, anba men sousou yo, anba men masisi yo, pou n ka jwenn manje, pou madanm nou pa kite nou pou yon plat di. Revolisyon k pou fèt. Zam sa yo, Se zam pou nou pa nan tire sou la polis, nou pa nan tire frè parèy nou, nou pa nan tire moun sa yo, nou pa an avan avè yo, nou an avan yon sistèm ki nan leta pou n aboli leta pou n chache leta pa nou. Men nan deklarasyon la ou epegle Etazini men nou konnen nou wè pou Biden ouvri pwogram la pou anpil ayisyen rantre fanmi yo. Kòman ou konprann sa? Biden konnen yon mouvman sousou l ap fè. Biden tèlman konnen yon sousou abolotcho yon sousou pou l vin vòlè lò. Bon dakò bon chak ti grenn ayisyen ta dakò pou l kite peyi a pou jan Biden mete peyi dayiti li pa ka ap di nou fò n al fè paspò si m te gon ti bèf pou m vann ni si m te gon ti chanm kay pou m vann ni kounye a lè kòb la pèdi m vin pi pòv n ap di Biden si l renmen blak yo konsa Se poul mete bagay yo janl te ye a gratis, lap vin pran fanmi an fanmi poul vin pran peyi a. E sil paka fè sa, e ti ponyen lap bay ti bagay anba chal pou yal bay vaksen bèt la, vaksen bèt la yo bezwen bay la, yo gon vaksen yo bezwen bay, yo gentan konnen depi yo pa fè pwogram sa, Blak yo pa pral pran vaksen an, men yo ouvri pwogram, pwogram masisi madivin, ap pale pèp la, epi tou sak di ap vann 1000 dola la, bon mwen menm kon se yon sak di ap vann 1000 dola, m pa ka manje, nou pa ka fonksyone, pa gen lekòl, pa gen inivèsite, pa gen wout, nou pa gen kouran. Gade byen la son sant sante li ye ui gade byen pou wè sa ameriken fè. Nèg yo depanse pròp lajan yo an ameriken yal achte zam pot bay esklav e nap di tout esklav nèt pi devan nap anfèmen kay pi wo toujou e pa gen moun kap ka fè nou anyen paske nou gon eskòt ki sou nou eskòt kont lamizè a la eskòt kont grangou a la eskòt Pou Ayiti bèl menm jan a Paris a la, paske nou gen tè, n gen dlo, n gen siman, n gen fè tou, menm jan avèk yo, ki an fè n pa ka bèl? N ap di oksidan an, nou tèlman konprann oksidan an, oksidan an pa vle n devlope, e n ap di lòt peyi gran pisans yo, e pa sèl Ameriken k pisans mond lan, paske l pisans lakay li, l gen lòt ki pisans lakay yo, n ap di gran Chine, n ap di Larisi! Kale je l menm jan l kale je l sou pèp an Afrik la k ap kouri dèyè blan franse lakay yo e n ap di peyi sa yo ede nou soti anba oksidan an pou chenn sa pa tounen nan pye nou e jou chenn sa tounen nan pye nou ankò yo ta vini pou vin mete l nan pye nou twazyèm gè mondyal la. Twazyèm gè mondyal la. Twazyèm gè mondyal la nap oblije fèl e nap oblije rele lòt pisans ameriken pè a paka parèt la lap parèt ti tèt li li paka parèt nèt la nap relel vin pote nou sekou. Wayòm Bondye aba satan toujou di yon seri de reyalite nan sa lap di. Sitou sa ki konsène entènasyonal la. Men sof ke m on ti jan, bon, chak moun kapab gen chwa pa yo. E se de moun ki avèg nan kesyon Lavalas, nan kesyon Aristide. Men sa k fè on seri de gang ap pran tèren e nèg yo pa pè. Ki sa yo wè? Nèg yo wè ke Leta pa ka fè anyen. Sinon, Leta konplis. Ok. Kounye a, kòm Leta konplis. Sa kapab rive gen kèk vwa nan entènasyonal la k ap di yo mesye fè djòb sa pou mwen, ratibwaze pou mwen m ap peye nou an retou paske m gen yon bagay m bezwen vin fè nan peyi a la. Fòk tout Ayisyen kite peyi an e sa k pa vle kite yo m ap fè yon jan pou boule kay yo, touye yo epi pou yo kapab kite. Donk. Son bagay konsa nap gade la a? Se ak yon bagay konsa nou wè pèp ayisyen ap viv? Se pa vre. Donk kounye a la a, nou mèt rann nou kont ke bagay yo kapab pi trist un peu plus tard. Bagay yo gen pou yo kapab pi trist un peu plus tard. Konpwene byen. Donk, e mwen menm map di nou, leta pap fè anyen. Ameriken, Kanada, Lafrans, sa pou yo fè a, fòk omwen yo ka fè l pou nou. Kounye a la souple! Men sa m vle nou konprann, Ayiti, pozisyon jewografik li nan reyalite politik lan, li jwe mal. Li jwe an defavè li. Men sou plan mistik, pozisyon jewografik Ayiti nòmal nòmal. Ou mèt poze w Ayiti, w ap soufri, men gen yon dat k ap rive pitit gason m oubyen cheri mwen, ebyen bagay la ou gen pou w sispann soufri. E lè sa kòmsi w ap kontan, w ap ri. Ou konprann? Ou p ap pè moun. W ap kapab gade moun nan je. Ou ta di, si w te nan zòn Ewòp la la a, oubyen ann Afrik, ou ta lonje men w bay Larisi. Men sa pral parèt totalman enposib pa rapò ak pozisyon jewografik ou. Men ekoute, n ap swiv. N ap pran kout kouto nou, n ap panse plè nou pandan nou panse ke on jou bagay la gen pou l chanje. E menm moun sa yo k t ap fè nou soufri yo, yo gen pou yo fè mea culpa yo. Wa di m te di nou sa. Mwen pap majistral nan repons lan paske nou konnen deja se yon sitiyasyon ki lye a kesyon ekonomik, ki lye a kesyon sosyal e tout lòt nou konnen yo, tout lòt kad yo, e menm sou le plan sekiritè tou, nou kapab di, paske fòk nou klè nan sa n ap di yo, e ki frape pa senpleman tout enstitisyon piblik yo, men lafami an jeneral, e tou kòm o nivo lapolis tou, genyen de polisye ki li menm fè chemen sa a. Alò se yon dwa ke polisye a genyen li menm men pou ke li al chache yon kote ke lap santi l byen ou pa ka anpeche l dwa sa a pou ke l vwayaje, pou ke li menm li mennen dòt aktivite, pou ke tou si l te anndan enstitisyon an epi pou l deside li menm li menm bay tèt li yon lòt oryantasyon. Tou kòm, moun nan konn anndan enstitisyon an tou, epi l konn deside apre petèt twazan, senkan, dizan, ventan de sèvis, jiska menm ventuitan trè pwochènman le 12 jwen k ap fè pnh la, epi l deside li menm al fè yon lòt aktivite pou byennèt li. Sa se yon dwa ke nou pa ka anpeche, nou pa ka enpoze moun nan sa, men senpleman sa nou di yo, ke dèke y ap kite enstitisyon an, yo gen entansyon, yo vle kite l e demach pa yo pèsonèl yo an kou, se pou yo remèt materyèl, asavwa ekipman, zam, tout sa ke lapolis nan leta ayisyen gen nan men yo, pou ke sa yo a la dispozisyon de lòt jèn polisye k ap entegre anndan enstitisyon an. Alòs sa sèlman nou kapab di men nou pa pral elabore pou ke nou fè yon gwo diskou sou sa paske se tout sosyete an jan nou di an nan tout administrasyon piblik yo menm nan lè medya se sèten ke menm kote ou ye a nan Scoop tou genyen de moun ki anime jisteman pa yon entansyon de li menm a chache byenèt pèsonèl li e se ankò yon fwa son dwa. Men eske sa e dan la pratik, piske polis la gon misyon, misyon de sekirite, de prevansyon, tout sa, donk, men dan la pratik, sa pa afekte, y pa gen des ensidans si misyon sa ke la polis la gen, si tou se dènye jou, ba yon di jan konplike, donk se a longè de joune, popilasyon ap mande kote la polis. Se posib, se posib, se posib. De tout fason l ap afekte kanmenm paske l ap afekte w an tèm de, an tèm de, an tèm de chif, an tèm de resous pèsonèl paske si rekritman ap fèt an n di e chak un an oubyen a chak yon pwomosyon soti se nan objektif pou ke nou kapab dabò ogmante resous pèsonèl nou yo e pou ke lapolis lan gen plis efektif pou l kapab li menm arive fè e travay ke konstitisyon konfye l, ke travay pèp ayisyen, popilasyon an konfye l. Ou kapab jodi an ou menm ou kapab di bon men ki nivo ke map ye e men kisa ke nap avanse ladan li epi aprè tout sitiyasyon li kapab pèmèt tou ke tout batri ke nou mete an mach yo li kapab diminye paske fòk ou konprann tou ke lapolis lan li menm li solisite anpe pa ou tou li pa senpleman o nivo zòn kote ke li te mete, li te fikse a ki se zòn ki gen Tòfsèl e sèzanviwon, men lapolis lan tou solisite tou o nivo lavil lan, li solisite tou o nivo Petyonvil, li solisite tou o nivo vil yo pwovens yo, Latibonit, de kote ke n ap konnen de difikilte e se pafwa se menm ekipman sa yo ki mobilize e ki pou an deplasman pou ke al lòt kote yo an ranfò vu pwoblèm o nivo oubyen ti difikilte ki genyen o nivo de resous materyèl, ekipman yo e tou sa ladann. Men pòt nou toujou ouvè la paske se ide premyè nou nan plan daksyon, nan plan operasyon jisteman ki te elabore pou sa. Se te objektif ke nou te fikse tèt nou e ki dekoule de yon ansanm lòt objektif egalman de 2 lòt bagay ki gen pou wè ak kesyon yon plan, yon plan d'aksyon ou yon plan d'opération, men kap nou toujou la e genyen e nou te fon ti pale, nou te fon bilan partiel e sa genyen petèt kèlke semèn kote ke nou te di e gen de kote ke nou ta rive e ke nou pot ko rive ke nal rive e ladan yo gen menm de veyikil tou ki ta rive konfiske e menm nan kad operasyon sa tou malerezman e genyen e de prezime e bandi ki arive blese mòtèlman e gen tout materyèl tou ki arive e konfiske pa lapolis nasyonal men e nou toujou rete La li te mande jisteman yon deplasman de resous imèn, yon deplasman de resous materyèl pou ke nou kapab arive prezan nan zòn nan e arive tou kòlte nou avèk ansanm de gwoup ame sa yo ki te vin nan zòn nan e chase yo e pèmèt ke popilasyon an li menm kapab rejwenn kalm yo. E e osi longtan ke m pa twonpe mwen, antouka e si m twonpe mwen wa wa pote koreksyon pou oditwa w la, donk te gen yon nan kad operasyon sa te gen yon etap se Tònad 1 e mwen kwè ke operasyon sa li te demare donk se Tòsèl. Piske la gon prezans, je dirais imposante, de sivil ilegalman ame k ap bay pwoblèm etsetera ki prèske pran plas leta, plas lapolis. Donk mentnan, èske nou toujou nan faz 1 an? E si nou pa nan faz 1 an, donk ki kote n ye la jodi a egzakteman? E ou kapab fikse tèt ou, ou ka di tèt ou men objektif ou genyen, men ou konnen ke operasyon an l ap toujou dinamik, ou gen dwa jodi a tou genyen yon obstak ke w rankontre e ki pa t prevwa, epi nan debriefing nan kounye a ou di a bon men tèl sitiyasyon, paske apre chak operasyon fò w fè evalyasyon, fò w fè debriefing epi w konnen ke si gen kote ki te gen enpèfeksyon pou w pote koreksyon, pou w pote amelyorasyon de manyè pou ke nan dout entèvansyon pou ke la ou menm ou arive kouvri kote ki te gen twou a. Li konsa tou nan tout operasyon tout polis du mond. Nou kapab di si memwa m pa fè m defo, mwen kwè tou genyen kèk ti aktivite tou k ap reprann o nivo gran aks Etòsèl la kote ke nou reyalize livre nan zòn nou yo, yo menm yo vle yo an deplasman. Ebyen alò n ap pwofite jisteman antèn scoop pou nou di a rivren yo ke lapolis nasyonal se. Patenè yo l ye sitou nan zòn sa a. Lapolis nasyonal pa vini pou ke yo mete yo nan sitiyasyon difisil. Okontrè li la jisteman pou kapab pèmèt ke yo menm kapab repran konfyans nan zòn yo e kapab tou vake libreman nan aktivite yo. Se vre ke gen difikilte yo gwoup avèk gwoup ame ki anpeche popilasyon pezib. popilasyon trankil nan zòn sa yo ak ekilibre aktivite yo. Nou kwè ke patenè nou nan sans sa a, lè tout ke lapopilasyon, yo toujou fè prèv de solidarite avèk travay lapolis lan, malgre jan nou di yo sitiyasyon yo ye an tèm de ekipman, men de tout fason nou kwè ke lapolis lan, popilasyon dizon, li kanpe bò kote lapolis e n ap kontinye jisteman mande popilasyon sa a pou l kontinye. kanpe bò kote meyè zanmi ni ki se lapolis nasyonal. Men ki garanti ke lapolis la bay antouka bon ki kab pèmèt ke ansanm de moun ki te kite espas sa m vle pale de Torcel e ke yo ka tounen avèk tout kiyetid e despri pòtpawòl. Se yon sinèji a tout a tout sektè yo ki fè pati de aparèy sekirite an lan, notamman lapopilasyon. Men kisa kisa finalman ki fè ke nou pa janm jwenn sinèji sa piske alò lè m di sinèji a ou sot pale la sekirite a li Li egzije yon ansanm de kolaborasyon, popilasyon, ansanm de lòt enstitisyon tou, si m te byen konprann. Men sa ki ak anpeche ke nou menm nou jwenn sinèji sa, nou jwenn kolaborasyon sa yo ki ka pèmèt ke travay lapolis la plis efikas an reyalite, pòtpawòl. Alò nou pa di ke nou pa jwenn sinèji daksyon ke nou solisite yo. Se sèten gen anpil nan ki konsène kesyon sekirite an ki fè anpil efò, E nou mande plis bò kote pa yo, e nou menm bò kote pa nou nap fè plis, jann toujou di an avèk le peu nap fè le maximum, nou konprann sitiyasyon yo, nou konprann difikilte ki genyen yo, men nou kwè ke youn nan patenè wap wè chak entèvansyon ke lapolis fè ke nou fè. ke se swa tou o nivo de kòdinasyon de près e relasyon piblik lan, a chak fwa tèks nou toujou solisite kolaborasyon popilasyon an, e ke se swa tou nan sa ke n ap difize o nivo de Alo Lapolis, o nivo de Facebook lan, ke nou toujou pale de kolaborasyon popilasyon an, paske. Se sèten ke san popilasyon an, m panse ke nou nou pa t ka fè gran choz. E se vre ke popilasyon an atann plis de nou e nou konprann sa. Sosyete an, famiy yo, tout moun ki nan sosyete an atann plis de nou. E men nou menm bò kote pa nou, nou menm nou gen anvi sa tou. Nou detèmine e nou gen volonte pou nou fè plis. E n ap fè plis toujou an fonksyon de mwayen nou. Operasyon Laboul e Vivi Mitchell, ann pre oka pa oka, se petèt gen lòt toujou, yo rantre nan kad operasyon Tònad la, yo te lanse a oubyen se de bagay espesifik, m ta kab di, de entèvansyon ki oblije fèt ou bezwen e l ap toujou rete nan travay de woutin, nan travay klasik pnh la, men tout sa ke n ap fè li antre nan kad operasyon ki lanse an, yon operasyon jan de di an ki ap etann li o fur et à mesure ke se swa o nivo Latibonit, ke se swa o nivo lòt zòn yo, menm nan santrevil yo tou, tout kote ki genyen rezo de gang yo. Se vre ke popilasyon an nou tande li atravè laprès, Nou tande tout sa yap di, nou tande vwa li, nou tande kri li e ankò yn fwa nap di yo ke se ansanm pou ke nou kapab fè sa nap fè yo paske genyen dè zòn, dè katye kote ke popilasyon an voye sinyal e ki di ke bandi pap rantre nan zòn yo, ki di ke bandi pap vin pran piye nan zòn yo paske yo te konn dè movè moman dan le pase e te genyen anpil jèn epòk lan ki. dès ke yo ta idantifye de movè eleman, de de de yon aktivite ke yo pa konprann, ki pa konn fèt nan zòn nan fèt, yo kapab toujou mete yo avèk lapolis pou ke nou kapab arive kwape yo. Paske mòd operatwa anpil nan bandi yo, se vin nan de zòn epi yo kapab wè de. espas ki vid, an nou di kay ki vid epi yo prè pou ou lwe kay yo epi kounye a la w'ap wè on grenn, de grenn, twa grenn, senk grenn epi dis, ven epi aprè yo soti pou yo mete nou deyò nan zòn nan e se de moun nan popilasyon ki fè efò pou yo bati ti kay yo de klas mwayèn e de moun ki ap gouman lavi an, de malere, malerèz epi pou yo kapab abite on kote, pou yo kapab dòmi on kote epi de twa bandi anpeche yo dòmi, anpeche yo menm. e lekòl fonksyone nan zòn nan anpeche yon ansanm de bagay e nou kwè ke travay sa a se pa travay senpleman lapolis paske lapolis pou kont pa li e fò nou sensè, fò nou onèt nan sa n ap di yo pa kapab fè li san ke nou pa gen apui vrèman e popilasyon an e apui dòt sektè ki nan kesyon sekirite a.